Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nan kad emisyon sa la m ta kapab di se yon veritable melting pot paske nou genyen Anpil nan dosye nou pral trete la, ben se dosye ki gen awè ak entènasyonal. Anpil moun ki tap mande nou pou nou fon ti pale sou kesyon la Russie avèk Ukraine, nou vini avèk enfòmasyon pou ou e anpil lòt peyi. Men sa ki plis frapan nan emisyon an la jodi a la, ben se la desizyon de euh, Pap François. Nap vini avèk euh, Enfòmasyon sa konsènan Pap François paske Pap la ki an difikilte e li menm anvizaje demisyone. Nou genyen yon ti dosye konsènan Ayiti. Bandi sou wout Gwo Mòn nan Gonayiv kidnape plis pase 30 moun pou pi piti ki sòti nan komin Marigo nan Sidès. Se nan maten 31 jiyè 2022 a nan moman yo t ap sòti nan fèt Sentane. Prezime kidnapè yo ta touye youn epi ale avèk kadav la daprè mèt Jetèn Postin. Bagay la rèd anpil la paske nèg sa yo menm yo pa jwe sou wout la e nou t ap tande yon sitwayen alò m toujou di se Dabens men èske m yon ti jan nan konfizyon wi pou m di ant Dabens oubyen Zayèl men m plis kwè se Zayèl paske enfòmasyon vin jwenn mwen ta fè konprann ke misye rele tèt li. Wazayèl. Bon bagay yo rèd wi la mezanmi. Sa vle di, zòn bwa dòm nan la, ebyen ta sipoze gen sa n ta kapab rele yon veritab fiksasyon sou li. Bagay la rèd pou moun ki ap pase nan zòn sila. Men ban m di nou yon bagay mezanmi. Ban m si pou jan peyi sa ye la, epi pou moun pran plezi yo pou ap fè gwo deplasman sa yo pou al nan fèt. Ebyen nou pa t pale a Sentèn? M ta renmen konnen wi. Paske fò Sentane ta pwoteje nou sou wout la an retou. Paske nou pa ka al nan zafè nou, n al chache chans, epi de retou, sa w tande a la pwoblèm? Hum! Ebyen, prekosyon pa kapon. Nou toujou di moun yo sa, fèt atansyon, pa ale nan zòn san bezwen paske bagay la vrèman vrèman konplike. Des agents de la Police Nationale d'Haïti nan komin Kwadèboukè, presizeman nan Bon Repos pwosede, samdi 30 jiyè a, ak arestasyon yon sitwayen ki rele Azar Michel nan mache charbon. Yo akize li kòm manm asosyasyon malfetè e ki ap ransone komèsan yo nan mache piblik nou sot di la. Nan kad operasyon sa ki mennen samdi 30 jiyè pase an pa bò kote ajan brigad entèvansyon swat lapolis nasyonal ap chache tou lòt moun ki ta sanble gen men yo tranpe nan aksyon sila tankou Azar Michel. Se Johnny ensi koni Kerwi alyas Papa Krèy epi tou Jano ki se manm yon gang ki ap evolye nan zòn sila. Azar Michel li menm te jwenn arestasyon li nan Jerizalèm 8. Yo akize li poutèt li fè pati asosyasyon malfetè e ki ap ransone komèsan yo nan mache chabon ak chofè. e nan zòn Jerizalèm 8, Bon Repo, Wout Nasyonal nimewo 1. Moun yo ki te denonse zak sila yo, ebyen orijinè Dam Mari a nan Grandans te genyen avèk li plis pase 4 mil goud nan moman arestasyon sila. Ebyen tankou jan nèg yo toujou di sa, y ap mete misye yon kote pou li kapab reflechi annatandan ke lajistis li menm li tranche sou sò li. Minis jistis peyi Dayiti nan pwoblèm dosye trafik zam ak minisyon, minis jistis la li menm li kwense e misye nan ti soulye li. Gen yon twit ki pibliye sou kont radyo Metronome ki fè kwè minis jistis lan, mèt Berto Dorcé ta nan gwo difikilte. Nan sans sa a. Medya a fè konnen gen yon franj nan entènasyonal la ki ta reklame demisyon minis jistis la. Minis jistis ak sekirite piblik lan li menm ebyen ta fè tou sa l konnen pou kapab debarase li de konseye li mèt Robinson Pierre Louis enplike nan dosye trafik zam ak minisyon. Se yon dosye kagezon ki te anbake abò yon bato Miss Lili, ajan dwanye waf Pòdepè ak pnh dekouvri pandan premye kenzèn mwa jiyè 2022 an. Maître Robinson, li menm tou se ansyen sekretè jeneral, se sa? federasyon bawo a ki ta òdone liberasyon 2 prensipal sispèk nan kad zafè sila ki lye ak trafik zam ak minisyon ki, daprè rapò dcpj, ta dwe al jwenn yon gwo potanta nan pouvwa nan Pòtoprens. E daprè twit radyo Metronome nan entènasyonal la ap fè anpil presyon sou premye minis lan, premye minis Ariel Henry, yon mannyè pou kapab debarase li de ministre jistis lan, mèt Berto Dorcé. Se yon veritab. feyton ki ap toune e m ta kapab di sa se yon ti epizòd nan kad feyton sila paske si n kwè anpil moun ki yo menm entèvni nan dosye sila e ben kwè moun sa yo fè kwè ke dosye sa li pa piti antretan Maître Robinson Pierre Louis ak Michelet Virgile transfere nan penitansye nasyonal Robinson Pierre Louis ak Michelet Virgile yo transfere yo samdi 30 jiyè 2022 an. Swit ak yon depo pakè tribinal premyè enstans Pòtoprens lan ki pote sinyati sibstiti komisè gouvènman an mèt Jean Rolex Hervé. Fòfeti, sispisyon kòripsyon, trafik enfliyans, trafik zam afe ak minisyon, asosyasyon malfetè, se divès chaj yo kenbe kont 2 mesye sa yo, daprè sa lajistis di. Dwayen tribinal premyè enstans Pòtoprens lan mèt Bernard. Sainvil rejte demand liberasyon an habeas corpus ki fèt pa bò kote Konsèy lòd avoka Pòtoprens an favè Mèt Robinson Pierre Louis. 2 avoka yo aktyèlman nan Penitansye Nasyonal an rezon enplikasyon yo nan liberasyon 2 endividi ki arete nan Pòtoprens pou trafik ilegal zam ak minisyon nan kòmansman mwa jiyè a nan kad yon operasyon tèt ansanm lapolis nasyonal ak ajan dwanye. 2 detni yo dwe tann pou yon jij kapab dezinye pou enstwi dosye sila a e finalman pou pwononse sou ka yo. Tèt chaje pou 2 avoka sa yo ki sanble mele byen fon nan dosye sila. E daprè Bawo Pòtoprens li menm li kontinye reklame liberasyon mèt Robinson Pierre Louis ki daprè li arete ilegalman. Men sa yo di, arete ilegalman nan kad dosye ki gen awè ak kagezon zam ak minisyon yo jwenn abò bato Miss Lili, Sekretè jeneral federasyon bawo a kapab konte sou soutyen lòt avoka yo. Pandan yo baze sou yon prensip jiridik, Bawo Lòd Avoka Pòtoprens kontinye denonse karaktè ilegal arestasyon Sekretè Jeneral li, Mèt Robinson Pierre Luc. Nan fòm, tankou nan fon, arestasyon sa a ki trennen dèyè li enkarserasyon òm de lwa a, li ilegal e arbitrè, daprè sèten responsab nan Bawo a nan kad yon konferans pou laprès yo bay vandredi 29 jiyè 2022 an. Avoka yo kontinye defann demand nan an habeas corpus ki vize fasilite liberasyon kòlèg yo ki li menm fèmen nan prizon pou kouwè li la a. Men il semble ke m ta kapab di demach sa a se yon kou depe dan lo puiske jan n sot di w li t ale a la a dwayen an li menm li voye jete demach sila a. Kòm nou pa yon spesyalis nan kesyon dwa, nan kesyon jistis, èske genyen. yon lòt demach yo kapab pran pou kwèlye la moun ki anfavè liberasyon mèt Robinson Pierre Louis a. Otre dosye, Ajan biwo lit kontre trafik stipefyan ki afekte nan direksyon departemantal nò pwosede vandredi 29 jiyè ak arestasyon nome Rejwi Marie Rose Benoit. Li te gen nan men li 19 kilo pay sèch. Se mariwana. Genyen yon moun ki rele Wadner Bellone ki fè yon denonsiyasyon e pèmèt yo apreyande fi sa nan dat 24 jiyè 2022 an. Kisa l ap fè? Ebyen fò n di ke pou kouwè l ye la a, yo fèmen li yon kote an atandan l ap tann pou ke jistis kapab panche sou sò li. E finalman yo te dekouvri avèk li 19 kilo pay tout revele pozitif, yo sanble ak mariwana, yon zam a fe, mak Taurus, modèl G2C, seri TMS 760, 70, epi yon kalib 9 milimèt, ak yon veyikil koulè wouj mak Zuzuki, modèl Grand Vitara, ane 2007, ki sezi. Veyikil sila anrejistre nan non Evens Rejuy. Ki ta sanble se mari dam sa a. E daprè lapolis, yon jij de pè nan jiridiksyon an te deplase pou al fè konsta legal yo. Brèf, pwoblèm. Sa sè pase dan la nwit di 24 o 25 jiyè 2022. Bandi ki gen gwo zam nan men yo egzekite nan la nwit 24 pou rive 25 jiyè 2022, Daphné Joseph. Madanm doktè Ecclesiaste Noël. Viktim nan, yo touye li. lakay yon vwazen kote li te al kache pou te kapab chape anba tir nèg ame nan Rosenberg, yon lokalite nan Bon Repo. Mesye sa yo pote boure lakay vwazen an e yo pase alaksyon. Avan zak sila, bandi yo pèkite mur rezidans medsen an e yo tire nan tout direksyon yon mannyè. pou te kapab asasinen li daprè eksplikasyon doktè Noël ki tap entèvni nan jounal Première Occasion. Li menm li sove paske li te kache nan yon andwa estratejik nan kad atak sila. Men poutan Daphné ki se manman 2 timoun pami yo yon bebe yon mwa li aktyèlman nan mòg prive doktè Ecclesiaste Noël kouri. kite kay li. Li pa sove ak anyen. Li mande èd otorite jidisyè yo ak polisyè yo yon mannyè pou kapab rekipere zafè li ki nan kay sila. Chak jou se tèt chaje nan peyi Dayiti. On va respirer un peu, de retour se la paj entènasyonal. Prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelenskyy, mande samdi 30 jiyè a ak abitan nan rejyon Donetsk pou kapab evakye yon mannyè pou chape anba terè lame Ris. Epitou bonbademan sou rejyon sila a ki nan lès Kyèf. kote li mande Akwa Wouj epi Lonu pou rann yo bò kote sòlda prizonye yo, sòlda ki anba men sòlda Ris yo. Se yon Volodymyr Zelensky trè fatige Samdi swa ki mande konsitwayen Donbas yo pou kite prese prese rejyon Donetsk kote gen yon batay. 2 trè fòt entansite ki ap dewoule. Se yon desizyon gouvènemantal ki pran pou kapab evakye moun yo nan rejyon sila daprè Zelenskyy nan yon adrès videyo nan sware an e li di silvouplè evakye. Nan stad nou ye nan batay sila, ebyen la tèrè se prensipal zam lame Ris lan. Genyen vis premyè minis Ikrenyèn nan Iryna Vereshchuk ki li menm tou anonse evakyasyon obligatwa pou tout popilasyon nan Donetsk, youn nan rejyon administrativ basen endistriyèl nan Donbas, kote Larisi li menm kontinye ap pran tèren. Li motive desizyon sila a nan deklarasyon li ke li fè nan televizyon swit ak destriksyon rezo gaz nan peyi sila epi absans chofaj ivè pwochen nan rejyon an. Nan dènye moman sa a, nou ta kapab di batay la vrèman entans. Presyon lame ris lan Li ap aksantye nan anviwon vil estratejik Bakhmut, kote genyen 4 vil lame ris lan ta deja pran. Li sanble pou kouwè li la otorite Ikrenyèn yo swete epanye anpil lòt moun ki nan zòn sila yon mannyè pou kapab evite anpil moun pèdi lavi yo. Frap ris yo sou vil rejyon sila se prèske chak jou. Anpil moun viktim nan popilasyon an. Sou tèren an operasyon militè yo ap rapousib. Lame Ikrenyèn nan anonse Samdi bonbademan Ris ki vize plizyè lokalite nan Sid ak Lès peyi sila fè omwen yon mò nan Mykolaiv nan Sid epi youn nan Bakhmut nan Lès, nan Kharkiv nan Nò-Ès, dezyèm vil Ikrenyèn gen 3 misil S-300 ki yo menm tonbe sou yon lekòl ki pran dife. daprè sa meri a li menm li anonse. Vandredi maten gen yon bonbardeman ki frape yon zòn nan prizon Olenivka, nan pati Donbas ki okipe pa Larisi kote gen anpil prizonye de gè Ikrenyen ki nan men yo. Omwen 53 nan yo pèdi lavi yo. Prezidan Ikrenyen an Volodymyr Zelenskyy li menm kalifye fè sa yo kòm krim de gè peyi Larisi fè, tandiske Moskou Li menm akize peyi Ikrèn. Tèt chaje wi la. Bagay yo rèd anpil. Daprè anpil imaj ki ap sikile sou rezo sosyo, se de imaj ki bay anpil kè kase paske nou wè mò, nou wè dife e nou wè misil ki ap deklannche. Ebyen se orè sa nou ta kapab di ki ap fèt o kotidyen nan peyi Ikrèn. Jist avan nou fini avèk enfòmasyon konsènan Pap Franswa, nou gen yon ti bagay konsènan Brezil. Lapolis brezilyèn nan kad yon operasyon nan katye Guaratiba nan lwès Rio de Janeiro jedi posede ak liberasyon yon fanm epi 2 timoun ki yo menm yo te kenbe an otaj depi 17 an. E se mari li wi ki alabaz de tou sa. Ebyen yo jwenn yo nan yon eta grav. Lapolis brezilyèn. pa t revele idantite fi sa avèk 2 timoun sa yo, 19 ak 22 zan, yo jwenn nan yon eta dezidrasyon ak malnitrisyon grav, se sa otorite yo nan lameri fè konnen. Ki trik mesye a fè? Ebyen lè l mete moun sa yo anndan nan sitiyasyon sa, sitiyasyon de detansyon sila, ebyen l ap jwe mizik byen fò. Pou ankenn moun pa tande ki tray moun sa yo ap pase. Antouka bravo la polis, byen fe. Nou swete ke gourou sa a, ebyen li menm li anba kod. Nou pral fèmen avèk enfòmasyon ki konsènen pap Franswa, 85 an. Pap la santi li diminye pa rapò ak anpil doulè li gen nan jenou ki kontrenn li deplase an fotèy woulan. Ebyen. Tout swit ak anons sila, Pap la di ke li menm li kòmanse diminye e lap ralanti nan vwayaj li. M pa kwè m kapab konsève menm ritm vwayaj m te konn fè oparavan. Mwen kwè ke laj mwen limite m. Mwen dwe menaje pou kapab sèvi legliz. Panse ak posibilite pou mete m yon kote. Deklarasyon Pap Franswa 85 lane nan kad yon konferans pou laprès. nan yon avyon ki tap menlen li nan peyi Kanada nan lannwit vandredi pou louvri samdi. An tout onètete, se pa yon katastwòf. Nou kapab chanje pap. Se pa yon pwoblèm. Men, mwen kwè ke mwen dwe limite mwen anpe avèk efò yo, daprè sa pap la di devan jounalis. pandan li tap retounen nan 37 tyèm vwayaj entènasyonal li depi eleksyon li an 2013. Vwayaj sa a se te anpe yon tèst. Ilè vrè ke nou pa kapab fè anpil vwayaj nan eta sila a. Fòk nou chanje stil nou, daprè Pap Arjanten an pandan li konfye lap eseye kontinye vwayaje men nan peyi ki pi pwòch yo. Malgre pwoblèm sila a, pwoblèm sante a, òm fò Vatikan an ekate. posibilite yon entèvansyon chiryojikal pandan li fè kwè ke li gade yon sekèl anestezi ke li te sibi an Jiyè 2021 nan kad operasyon nan kolon. Jorge Mario Bergoglio, paske dèfwa lè yon moun pap yo prèske pa konnen non w paske se sou non ou fonksyone a yo konnen w, ebyen misye se konsa li rele, li fèt nan dat 17 desanm. 1936 nan Bwenozè, se yon nèg legliz nan peyi Arjantin, aktyèl evèk nan Wòm, 266 yèm pap legliz katolik, sou non Franswa, depi eleksyon li nan 13 mas 2013. Li ranplase pap Benwa 16, ki gen bon non li ki se Joseph Ratzinger, ki te renonse nan dat 11 fevriye 2011, pape François te oparavan archevek nan Bruno Zerre.